Oleg, nou gen chans pale avè w. Kiyès ou ye? Mwen menm? Pou byen di w, m se yon gang, jan tout moun konnen l lan. Men, gang nan, sa pa vle di ke m aji tankou yon imoral. Menm tout sa, tout sa m ap fè, m reyaji, m reflechi avan m avan m aji. Paske tout sa m ap fè, m toujou reflechi avan m fè l. E, se pa, e, se pa, se pa paske m gang nan pou moun pran m pou bèt. Tankou yon moun vle di m yon bagay, di m li. Anplis tou, se pa paske m gang nan. M fè pati de gang nan pou nèg ap site non m, ap di de seri de bagay sou non m, ap fè de seri de bagay sou non m. Mwen menm, jan w sot di l la, tout moun deja konnen mwen se kòlèg. Lè m met pye m sou sòl, si yon moun pa konnen se kòlèg Cater a, li manti. A Imedyatman m met pye m sou sòl, m gentan tou site non m di e kòlèg kate a. 1, E dezyèmman, depi m annik fè sa m ap fè a m di e kòlèg ki fè l anpi m siyen dèyè l. M pa pran pretèks sou non moun, m fin fè yon bagay m pral di sa e entèl ki fè l e entèl ki fè l. Se pandan ke m gen nenpòt 3 mwa pral nan 4 mwa a la m pa t sòti, lè m te arive vin sòti a, Lè m te arive vin sòti a, konnya la, m te jis pran de bwat. Aprè de bwat yo, m te vin poze, m te di m fè sosyal. Konnya a, aprè sa, m te di m fè sosyal. Sepandan ke m te di m fè sosyal, m pa t jwenn ni yon gouvènman, ni yon lidè salteye a te vin poze m kesyon nan ki sitiyasyon ke m di m fè sosyal la. Jis lè m gade m wè e konsa l genyen, m vire tou. Paske si ke m fè zam mwen bèbè, m pa jwenn okenn nèg vin poze m kesyon. M oblije refè zam mwen pale ankò. Pale a sa pa vle di se chak jou m fè l pale non. Lè lide m di m, m fè l pale. Ou konprann? Paske depi m mete l sou sòl la, tout moun konnen e mwen ki sou sòl la. W ap gade m gen nenpòt konbyen jou la m pa sòti. M rete tèt, m rete tèt frèt san pwoblèm a tout nèg mwen yo. Men yon sèl bagay ke Kwadèboukè vin genyen konnya, fò moun yo konnen se pa sèl baz mwen an ki lan lari, sa e 1, e dezyèmman fò moun yo konnen tou lè yon bagay fèt e pa sèl baz kòlèg la ki konn lan lari, ni e pa sèl baz kòlèg la ki ka fèl. E paske kòlèg li menm li pa sòti chak jou. Ok. E lè kòlèg resi sòti tou, lè l fin fè sa l ap fè a l poze, poze pou nenpòt 2 mwa, 1 mwa. Ok. Nou gen lòt kesyon pou kòlèg. Ok. Èske w ka di nou kisa ki pouse w antre nan kesyon bandi? Ou gentan konn sa deja, sa m pa menm bezwen reponn ou, menm lemond konn sa. Se sitiyasyon peyi a, se sitiyasyon peyi a k pèmèt mwen rantre ladann. Paske nèg gen madanm yo, gen pitit yo, gen fanmi. Imajine ou, nèg bezwen mete yon bèl grenn pantalon, yon bèl grenn mayo. Imajine ou al tcheke yon travay, lè w rive, respè figo a, lemond, yo gad, direktè a pa p pè pou l di w an n fè masisi. Pou l ba w yon djòb. Se pandan ke w jèn gason, ou gen son sou ou, ka travay, ou wè w al bay fè sou pou nèg fouye pou tèt kòb. E sa m pito manyen zam lan pito. Bay tout moun konnen pwoblèm peyi a l pa lòt, se travay. Si te gen travay pou ti jèn, yo pa t ap janm rantre lan gang. Imajine w ap gade chofè moto, nèg yo ap maltrete chofè moto, chofè kamyonèt. Kounya si nèg sa yo la yo gen rankin yap fè menm jan ansanm avèm yap kite moto pap kondi moto ankò bondye fè yo pat gentan tire sou moto nèg la di bondye fè sa gentan mouri sou moto lap kite moto pap kondi moto ankò lap jis rantre vin jwenn yon baz ki ka resevwal anpi li rantre lan gang. Ok m tande w e m konprann yon lòt kesyon ankò ke kòlèg nou gen pou ou èske sa pako janm rive menm yon jou ou di tèt ou 400 marozo se yon veritab pwoblèm li ye mesye li lè li tan pou nou bay kwadèboukè yon chans poul fonksyone byen. Hah e pou byen di w pou mwen menm sa vle di m pa di w m pa 400 mawozo non. Li se pitit 400 mawozo. Se pa pitit achte. Se bon pitit 400 mawozo. Mwen menm menm m gen bò pa m, lòt nèg yo gen bò pa yo. Nèg yo chèf tèt yo, mwen menm m chèf tèt mwen. Konprann? M pa ka enpeche nèg a travay, nèg a pa ka enpeche m travay. Men yon sèl bagay m konnen mwen menm, m gen konbyen jou m antre lan silans mwen la m poze. Ni mwen, ni nèg mwen yo. Nou tout poze la. Nou gen konbyen jou la nou poze? Depi avan m te gen fè 3 mwa pral nan 4 mwa m te poze a jis aze m te wè m te wè bagay yo jan bagay yo ye yo pa ka konprann. M annik tou sòti m fon 2 bwat la depi lè sa m poze. Ay mwen menm m pa m pa yon nèg ki ap pran paske gon bagay k ap anpire nan kwadèboukè la se sa k fè m menm anvi m pa anvi kite nèg mwen yo sòti. Paske pou lè yon moun fè yon bagay mwen menm. Lè la polis la vin deside reyaji lan baz pa mwen menm pou m konn kòman map fèl mwen menm paske sa fè nou vòlè paske imajine w moun pòta pa alèz moun mission pa alèz moun latranblè pa alèz pou byen di w moun kwadèboukè an jeneral pa alèz kòman pou fè pou moun nan kwadèboukè pou moun nan ap viv kwadèboukè pou l pa alèz. Mwen m pat bezwen kwadèboukè. Timoun nan sipoze alèz. M pa ka gen yon moun kota la m ba l pou yon moun kota m pral mete l andepo m fè kòb. Lè moun kota wè m yo sipoze di a e kòlèg ki la m ap kanpe. Lè moun miche wè m yo sipoze di a e kòlèg ki la m ap kanpe pou m wè sa kòlèg ap fè. Men si yo wè ke tire m ap tire yo gen dwa ranje kò yo. Men yo pa ka pè pou ni ni ni lè m desann sòl, yo gen dwa pè pou lè m ap tire a la polis. Pase men m pap di w, m pap ba w manti mwen menm, tande gen bandi k ap di lè la polis, lè w wè la polis yo pa tire men nèg la gen zam nan men m, m gen zam nan men m, depi m wè l, depi m wè l, m gentan konnen l ap simen bal sou mwen, m ap simen bal sou li. Konprann? De menm yon bagay ki te pase la ton blese, nèg mwen yo ap desann yo pral regle yon bagay. Epa menm vole yo pral vole menm bakop la wel yo yo yap nap travese bakop la wel yo pete bal sou nou pete yo pete bal sou nou nou pa fe ni de ni twa nou met pye nou ate sou sol la nou ve kout bal sou yo tou we si we pou byen di w si te gen inosan k mouri konnen inosan yo mouri e neg yo fe espe yo tiye inosan paske le bagay le neg yo we bagay la tro cho pou yo Yo voye bal rale moute sou zòn la tranble wap wap pete bal nan rantre lan 5 lan sa w pèdi nan rale moute sou zòn la tranble hein sa w pèdi nan rale nan tire rale desann sou kwadèboukè hein a vle di yon fason gaye yap gaye wonn nan. Men eske sa pako janm rive menm yon fwa pou touye yon inosan. Non, pou byen di w, m pa ka di si m poko touye inosan, paske nan echanj de ti, e ou pa janm konnen. Non, m pa pale de echanj de ti, m pa pale l konsa. Donk ou kwaze avèk yon inosan ou tire sou li? Non monchè, m pa ka kwaze yon inosan m tire sou li. Premyèman, m pa ka annik rete m tire sou yon moun konsa. Paske m pa ka annik wè moun nan pou m rete m touye l. An bon lojik si m kwaze w nan zòn mwen m pa konnen w, m sipoze pran w m rantre nan baz avè w. M chita m poze w kesyon e m pa poze w kesyon tankou ni ni sòlda m p ap gade w dwòl pou pè pou pa depale e nou p ap manyen w menm. M fin poze w kesyon, ou reponn kesyon yo anpi sa depan de jan w reponn kesyon yo si nou wè l pa an favè nou la nou gen dwa rele di w rele moun nan zòn nan w te di w al lakay li a. Oswa si w di kay tèl moun ou prale, nou pran w, nou deplase n al devan pòt kay moun nan avè w. Nou mande èske kay èske lakay ou entèl ap vini vre. Anpi, lè nou rive devan pòt kay moun nan avè w, nou pa aparèt avè w non, nou di, Gen tèl moun ki rele tèl jan tèl jan, èske li lakay ou l prale vre? Sa ka rive w di wi oubyen non. Men si ke ou di wi, nou pral kounye a m ap voye pran moun nan kote m mete l kanpe a pou l ap vin devan lakay ou anpi bay. Men pase sa fè m m pa alèz m poze moun nan zòn nan kesyon èske entèl e lakay yo a ou ale a. Se pase m gentan konnen m pa devan pòt kay moun nan m poze l kesyon li pap li pap kè l pap sote avè mwen li gentan konnen e pou li m ye m pap fè l mal. Fò w gade imajine w videyo yo te montre w ti dam nan m te pete 2 do pye l la. Manzè fon premye manzè fon premye bagay nan zòn nan. li fon pale anpil. Dezyèmman, li fon dezyèm bagay li fè pale anpil, m pale l. Twazyèm bagay la l fè a, li mete divizyon ant madanm a mouche fè zen, len manke touye lòt, yon nan di manzè m pap ka bere w, m te pale w yon premye fwa m pale w dezyèm fwa, twazyèm fwa, wè konsa m ye lan baz mwen, nou pale yon premye fwa, dezyèm fwa, twazyèm fwa e dopye nou kreve. Ok men e kisa moun nan zòn yo di lè yo wè aksyon sa ap fèt konsa? Moun nan zòn nan di poulpa yo pat sipoze fouye bouch li nan bagay rèsèlè tripotay. Sa vle di la bagay sa mpa dakò. Men bagay mpa dakò lan zòn mwen. Mpa dakò gratè lan zòn mwen 1. Mpa dakò zen lan zòn mwen. Zòn nan sipoze rete sonb paske nou tout lan zòn nan. Nou tout se yon sèl nou ye, nou pa sipoze ap nan kontni nan diskisyon ant maten, midi e swa. Twazyèm bagay m pa renmen lan zòn mwen, ekoni, lè ekoni ap rantre lan zòn mwen. Depi ekoni w ye, ou pa rantre lan zòn mwen. E twa bagay sa yo m pa renmen. Aprè sa, moun zòn mwen viv lib e libè. Poutèt ke gen poutèt ke gen san mil dola vèt lan men yo, yo sipoze kenbe l lan men yo ap mache. Lè yo prèske rive deyò lari a, y a rantre l lan pòch yo. Ok, m tande w. Donk nou pral poze yon kesyon la, ou sipoze reponn nou nòmalman jan ou dwe reponn nou an, pa pase lòt chemen. Yeah. Ki relasyon ou genyen ansanm avèk Ki relasyon baz 400 Mawozo genyen ansanm avèk Izo, Ti Lapli, Gabriel e Nèg Bèlè yo? Dayè, baz 400 Mawozo pa gen relasyon a nèg sa yo monchè. Ou konprann? Nou menm nou pa gen relasyon a moun. Sa ka rive nou pale yon moun. Men sa pa vle di ke relasyon nou gen avèk moun nan, sa pa vle di ke se alye moun nan nou ye. Bon, nèg sa yo, yo pa alye nou, nou pa gen relasyon avè yo tou. Sa ka rive, konnen chak zòn gen yon jeneral, nou gen dwa chwazi pa la jeneral zòn nan. Konprann? Si nou gen yon moun ki gen yon pwoblèm, nou pa la jeneral zòn nan, men sa pa vle di relasyon nou gen a moun. Konprann? Ok. Yeah. Men Yon moun ki eske gen relasyon avèk yon moun, e yon moun k ap pale avèk moun nan tout lajounen, tout lannwit, ap, l ap di l men dis men dat. Ou konprann? Ok, men eske sa pa ko janm rive gen yon gè ki eklate antre lòt gwoup gang yo avèk yon lòt gwoup gang epi yo rele w pou w al bay ranfò oswa lè w nan goumen Swa izo ti lapli Gabriel vin baw ranfò. Non monchè, nou poko janm al bay nèg, nou pa tèt nou. Pou nèg al baw ranfò, fòw gon relasyon ansanm avèl, fòw zanmi l. Menm panse w konn pale avèl, si nou konn pale sèke gen yon relasyon kanmenm. Pa, tande, pale se pa pale antre baz a baz, pale avè di ke gendwa nou gon moun ki gon pwoblèm lan linye w a nou rele l. Ou an? Ok. Nou di e, tèl bagay, tèl bagay, moun sa e pou nou li e bagay sa yo, sa ou ka fè pou nou. Konprann? Pase e lan zòn ou an li gen pwoblèm. Si e lan zòn ou an li gen pwoblèm, se ke ou, ou ka jere l pase e lan zòn ou. Konprann? Sa pa vle di e, e li bagay moun nan ki fè tèl bagay, tèl bagay. Ok. Men a la fen, ki sa ki konn koz anpil fwa gen konfli antre nou menm ak lòt gwoup gang? E pou byen di w, w ap gade e, w ap gade e jan nou ye ansanm avèk nèg chen yo. Ok. Konprann? Nèg chen yo menm, yeah, nèg chen yo menm, sa k fè nou konsa ansanm avè yo se paske yo te chwazi vin met pè lebren deyò pou yo pran zòn nan. Pandan se tan y ap fè kidnapin, y ap vòlè, anpi yo di yo pa kidnapè, yo pa vòlè. Anplis ankò, yo gen yo gen gwo otorite ansanm avè yo 2. Twazyèmman, yo gen komisè Woje. A chak fwa n ap goumen ansanm avè yo ki pou ba yo cha. Ou konprann? Wè aktyèlman la, pou byen di w mwen menm, nan jou yo la m gen pou m desann anndan zòn ki anfas Doudoun nan wi. M pa pral touye moun nan dèske bandi an te rantre lakay li, m pral di li li te ouvè pòt nan. Nou pa reyaji konsa nou menm. Ayè nou gen fanmi tou, nou gen pitit, nou gen madanm, nou gen ras. Ok. Kòlèg banm di w byen. Alafen, kisa ki kapab koz ou depoze zam? Zam? Wi, kisa ki ka fè ou depoze zam? M pap ba w manti, lan peyi blan m ap depoze l. Sa ka rive. Sa ka rive. Yo fè yon antant ansanm avè m, m fè zam mwen bèbè. Men pou depoze zam lan se swa se swa jamè dan ma vi. Paske peyi sa w pa ka depoze zam ladan l. Premyèman m gentan gen anfas, dezyèmman a pou byen di w m pa nan dezyèmman. Premyèman m gen anfas ant lapolis avèk bandi. Ase m te ka di dezyèmman an, se konsa fè m pa di l. Paske m pa lan yon bon peyi. Si m te lan yon bon peyi, m te ka di m gen anfas bandi sèlman. M pa gen anfas lapolis, paske m depoze zam. Men depoze zam lan, ou te gen anfas a bandi, e plis lapolis la ankò. Lè w depoze zam lan kounye a, lapolis la pral mache pran w pou l fè it, pou l fè chèlbè. E sa fè m, e sa fè m di w m pap ka depoze zam. Sa ka rive gen yon antant ki fèt, m fè zam mwen bèbè. Men zam mwen ap toujou lan men m. Ok, pale nou enpe de pwoblèm ou gen avèk nèg chen mechan yo. E, nèg chen mechan yo pou byen di w, m pa gen pwoblèm avè yo non. Paske depi nèg yo pa anmède bouda w, m pa p anmède yo. Men m sonje te gen yon gè ki te eklate antre ou menm avèk yo. Gè k te eklate antre mwen menm avèk chen yo, se paske chak, e, pa chak jou non, chak yon de twa semèn. Yo fè yo fè yo fè rankont yo ansanm avèk komisè Woje, yo pote boure sou Doudoun yo pote boure sou Belonton. Lè m di oh! Kòman nèg yo chak vire tounen ap pede pote boure sou Doudoun a Belonton konsa? Sa vle di 400 mawozo li menm son salòp li ye? An m di non monchè fò m met pye m atè. Byen rapid nou met pye n atè n al chache n al chache chen an. An l te kouri al kache anndan anndan garaj li, anndan garaj dominiken an. Lè m pèsevere pou m al dèyè l, li gentan ale. Ok, bon m di w, mwen raple m. Gen yon ti rimè kap pran lari la ki fè konnen ou lan gwo gè avèk menm nèg ki lan baz ansanm avèw. M ka di nèg Vitelòm yo An palan de pè Lebren. Pè Lebren. Non m pa lan pwoblèm a pè Lebren monchè. Pè Lebren te lan lin bò lamò a. Konnya la pè Lebren te sòti l genlè tal fè kèk misyon. Lèl rive deyò lari a li vin sote sou cha. Nou pa nou pa viv e e e nou pa nou pa ras kabrit ou konprann. Ok e nan moman la kiyès kap dirije baz 400 mawozo? Enben se yon sèl moun li te toujou ye e lamò li te toujou ye pat gen lòt ankò non. Men sa fè kèlke jou la m pa janm tande lamò sanjou menm pale l pa pale ankò. Lè lamò pale lè yo fè l fache. Men depi yo pa fèl fache li pa pale non. Depi kilè baz 400 mawozo pran lari? Baz 400 mawozo? Baz 400 mawozo toujou pran lari mwen menm m pa pran lari souvan. Lèm di w pran lari a kòmsi se swa al nan gè oswa al detoune kamyon petèt fè yon lòt bagay m pa konnen. La la la e pale w bezwen fè m pale mwen menm m pap pè pale ansanm avè w. Kwadèboukè fwèt wi ou non. Bon mwen m pa konnen m pa m pa ret kwadèboukè men kounya se ou ki pral dim si kwadèboukè fwèt. Men men fwa aprann ke kwadèboukè pa fwèt. Donk sa vle di baz 400 mawozo an mouvman. Alèz. Paske pa gen lòt baz ki ka sot lòt kote vin fon ba derespektan lan figi lamò kwadèboukè. A e lig bawon plenn lan. Si l bawon plenn lan, èske ou panse gen lòt baz ki ka sot yon lòt kote ki vin fè frekansite kwadèboukè? Si n ta konn lòt baz sa k vin fè frekansite kwadèboukè sa, ou pa konnen n ap desann sou li an bourik? Sitou sil pa alye nou menm gade kraze n kraze zòn perimèt li ye a. Ok. Men m panse lè sa yo fèt, pèp kwadèboukè soufri anpil lè jan de bagay sa yo ap fèt. Men nan ka sa, nan kisa nou ede pèp kwadèboukè menm? Bon mwen menm si e pou mwen menm pèp kwadèboukè mèt fè de twa mwa mache libe libe. Si e pou mwen menm wi. Men aprè sa m pa ka di Men ki lòt moun kap koz yo pa ka mache konsa? Yow baz m pa di lòt moun koz yo pa ka mache mwen di w si se pou mwen menm yo mèt mache libè libè paske mwen menm m pa sòti la menm paske sak fè m di w sa paske m wè gen de seri de moun lè yo fè yon bagay yo di e kòlèg m pa rann kont ke yo di kòlèg non paske kòlèg te konn sòti. Men kòlèt pa sòti jan l te konn sòti a ankò. Ok. Men èske sa pa ko janm rive w pou fin fè yon aksyon pou regrèt sa w fè a? Tankou pou m fin fè yon aksyon m regrèt sa m fè a? Ya. Non monchè. Paske tout aksyon m fè m pa Wè si tankou m ap detounen menm yon kamyon, m pa detounen kamyon malere. E bay gran fanm. Men m toujou tande le pli souvan gen anpil ti malerèz kap ki toujou ap pale ki di ke yo viktim de baz 400 mawozo oswa yo kidnape yo m toujou tande sa ap pale. Tande, m pa kont yon malerèz di yo viktim de baz 400 mawozo non paske lè w pale 400 mawozo ou pale de kòlèg tou paske toujou menm nou menm nan mwen mwen menm e pa paske m toujou e pa paske m 400 mawozo a lè moun nan repran li pou l di e entèl ki pran l Pa lonmen non m. Paske mwen menm depi m met pye m sou sòl m pran yon moun m ap di e mwen k pran ou. Ap ye mwen k ap negosye afè m mwen k t ap bay. Men depi e pa mwen k met pye m sou sòl ou pa ka p site non m. W ap gade gen yon ki gèlè avan yè la gen yon moun ki rele m li di m li ta renmen konnen èske m gen tèl moun nan men m tèl moun e yo di se lan baz mwen an l ye y ap negosye senkant mil senkant mil dola ameriken ansanm avè l. Yo mande l senksan mil dola ameriken. Men, lè l ap pale, lè l ap pale, yo di vin a 300 mil dola ameriken. Li mande m èske li bezwen konfime èske se nan menm li ye. M di l non, vrèman vre, pa nan menm. M di pa al kouri bay kòb ou san ke w pa rann kont ke kote moun ou an ye a pou w negosye, pou moun pa manje lajan w pandansetan w gendwa pa menm genyen menm. Kòlèg pou yon moun, ou rele l, l ap di w kòlèg pou yon moun, e moun nan ap rele w tou l ap di w nan men kòlèg li ye. Paske kòb pa m lan m p ap dakò al al pèdi deyò, nan yon lòt baz aprè pou al fè tèt cho pou pou w vin ban mwen l. Si kòlèg detounen w kamyon l, w ap l ap tou fè w rele moun nan lakay ou di e kòlèg ki detounen l wi. M pa pral di w se yon lòt baz aprè m ap di w men vin tèl kote vin bay kòb la tèl kote non. Bon ou gentan konn sa kòlèg ye deja m pral fè makak sa. Ok donk m tande w e m konprann ou kòlèg. E m pral poze yon lòt kesyon alèz avèk tèt ou. Kesyon sa ou pap reponn li ni pou mwen e wap reponn li pou peyi a. Eske ou pa gen kelke politisyen ki kanpe dèyè w kap gide w? Pou byen di w e pa mwen non. 400 mawozo pa gen bagay sa. Bon ok ok 400 mawozo eske l pa gen kelke politisyen ki dèyè l kap gide l? Li pa genyen l. Si 400 mawozo te genyen l gen de lè zam li tap bèbè. E, men banm diw byen. E, m raplem, pa gen yon nèg nan baz 400 mawozo ki konn vwayaje. Non. Kijan baz 400 mawozo fè gen minisyon? Bagay sa. Non, ou ka reponn li. Se Jezi pou reponn. Non, ou ka reponn se si w vle. Men m jis poze kesyon an. Se Jezi pou reponn kesyon sa. Sa pako janm rive menm yon fwa 400 mawozo gen pwoblèm minisyon. Bon e pa doum nou genyen pou nou gen pwoblèm. Tem di w bòs mwen, 400 mawozo pa yon baz 9 milimèt non. Lè yo di w 400 mawozo a, e 400 zam wi. 400 zam manch long. 400 manch long. Ou konprann? Ou wè m pa fòseman di l lòt kote non Kwadèboukè, Micho, Petyonvil e. San dekoupe pawòl ou, sa fò di a lèt de ensekirite ki gen lan Kwadèboukè menm lan, se paske pou jan bagay yo vin anpire kounya ki fè w di sa? Ya. Yeah. Men m ta renmen w adrese w avèk peyi a menm. Bon. Pou byen di w mwen menm, baz pa kòlèg la an jeneral, nou menm pa gen yon moun Kota ni Micho ki ka di yo konn wè m pase deyò a ni nèg mwen kenbe yo pran ti telefòn, kenbe yo pran de mil, twa mil dola sou yo. Bon, e gen yon patnè moto, si l ap tande m la. Pandan ke cha yo t ap desann ansanm avèk plizyè trelè, men yo te anlè ap desann anpi konnya nou te deyò a. Nèg nèg la pa parèt sou mot li dèyè moto l, nou kanpe l, nou di l sa t gen menm? Li di poze, nou di an gade si e pa si w pa gen zam sou ou paske gen polis ki konn desann. Souri moto anpi zam yo tou kache jan yo konn wè lari a ye. Se di non l pa genyen kounye a nan fouye nan fouye nou jwenn 3 mil dola ayisyen nan valiz li. Se di e sèl sa m gen mwen monchè mèt tèt frèt monchè pran afou ale ansanm avè l paske m va bagay sa yo pa ebre li m menm pou yon jwèt konprann. Sa vle di mwen menm lè w tande kòlèg mwen yon moun li mwen yon bon moun kòlèg p ap ede m anyen ti malere ti malerèz. Lèw tande kòlèg manyen epa kounya humm. Ok e kòlèg a ki premye politisyen ou pale? Tem diw mpa gen politisyen mwen menm mpa gen politisyen men kin de ka di ki te pale ansanm avèk 400 mawozo antan kan politisyen nou pat dakò ansanm avèl paske nou gentan konnen li te avèk nèg chen yo wè sil pat avèk nèg chen yo nou tap dakò ansanm avèl. Epa politisyen liye li se komisè li pa li lot se komisè roje ou konprann sèl li te di nou lap fon antant ansanm avè nou paske e kwadèboukè liye e nèg kwadèboukè nou ye bagay sa yo nou dil non negatif paske nou te vin pran yon seksyon ke nan sanm avèk nèg chen yo wè sil pat ansanm avèk nèg chen yo. Nou t ap kopere ansanm avè l. Kòm etandone nou te vin pran seksyon ke l ansanm avèk nèg chen yo, nou di nou pa dakò, e dèske nou vin di li nou pa dakò a kounye a l tou kolabore a nèg chen yo, chak vire tounen l ap frape Doudoun, frape Remi. Met nèg anndan cha, frape Doudoun, frape Remi. Fè cha, fè kouvèti pou nèg lè nèg yo met pye yo atè, lè bagay la twò cho pou yo, frape Doudoun, frape Remi. Lè m wè sa m di non, negatif, n ap met pye nou atè sou sòl Kwadèmisyon an. Se sa k te rann kont nou met pye nou atè sou sòl Kwadèmisyon an. Mwen. Ok. 400 mawozo ede jèn deja? Hum? 400 mawozo ede jèn deja? Si l ede jèn? Wi. Oh! Ti jèn ki pa gen mwayen, swa pou al lekòl oswa fè yon lòt bagay. Sa ka rive ou pa konnen, men pou w gen di w ban m di w. Wè lamò. On paran rive devanl li dil li bezwen tèl kòb pitit li pa gen pitit li gen pwoblèm li bezwen voyel lekòl lap balil e gen moun ki sot konn sot jis dèlma vin jwenn lamò wi yo di yo gen pwoblèm pou kòb e lekòl devanm m wèl ralel li bayol el konn fèl deja el te fèl devanm e mwen menm tou m pap baw manti mwen menm moun nan te mèt te gen pwoblèm antèman si on moun mouri nan zòn lakay la li t vle fè antèman li. Sa ka rive li pa chwazi adrese ansanm avè m paske li gen dwa gen fanmi l ki ka ede l. Konprann? Men depi li imedyatman li adrese l ansanm avè m, depi l fè, m pa m pap kite mò a fè kat jou nan mòg non. Konprann? Premye jou a li di m sa, dezyèm jou a m di l aranje l fè preparasyon rad antèman moun yo, twazyèm jou a m fè l fè l veye, katriyèm jou a m fè l fè antèman an. Wap gade yon moun ki te gen yon moun ki te bay anba do rad li di w sa pa pwoblèm, li te gen moun li t mouri kisa se yon nèg lan zòn nan ki rache dam lan a manchèt poutèt kisa poutèt li di dam pitit li mouri li di se dam lan k manjel bèt li mouri li di se dam lan k manjel Lèl fin rache dam nan, l mawon. Mawon l mawon an, ni de ni twa, byen rapid. Kote l al mawon an, moun zòn nan mennen l ban mwen. Mennen yo mennen l ban mwen. Yo di m se misye k touye l. Men, ou konnen ke byen de fwa moun konn rayi moun. M pa kouri raji non. M chita, m di misye chita, m ba l bre, m ba l manje. M di misye, poukisa w tiye dam nan? Misye di, chèf mwen m pap ba w manti, swa w touye m touye m swa w kite m kite m. Manzè touye yon pitit pou mwen, li touye 2 kabrit pou mwen. M di, ou te wè lè li t ap fè sa? Li di, non m pa wè men m al kay ougan m ba l. M di, non ou pa reyaji konsa non chè, gen yon chèf nan zòn nan, kòm li fò swa w vin pot chèf la plent, chèf la vin devan l anpi l klase l anpi l pale ansanm avè w men ou pa ka kouri aji kout mè fè kout manchèt sou li. M fè yo mete l nan depo. Lè antèman ap fèt, antèman fin chante yo met moun nan deyò. M fè misye swiv antèman an abiye misye, fè l swiv antèman. Misye fin swiv antèman an, dam nan rantre nan twa pou de. M fize misye pou twa. Mwen men konsa m ye. Ay zòn bò lakay mwen, mwen k chèf li, m sipoze gen prensip. Si m pa fè moun pèp zòn nan abi, on lòt moun pa sipoze ap fè pèp zòn nan abi. Ok. Kolèg banm diw, eske sa pako janm rive pou touye yon polisye avèk men paw? Paske m raple m te wè yon ti videyo ki te pran entènèt la kotew te touye yon polisye. M pa vrèman konnen si se ou menm non, men daprè vwa e daprè sam tande sou entènèt la yo di se ou menm ki te touye polisye a. Eske se vre? Fè yon ti pale nou de sa. Tande monchè, e m pa touye polisye. Te gen yon enfòmatè. komisè Woje, misye l ap bay baz la sèvis, l ap bay Woje sèvis. L ap bay baz la sèvis, l ap bay Woje sèvis. Sepandan, lè m kanpe bò misye, m wè misye resevwa anpèl li deplase. M pa fè ni de ni twa, m fè demi tou, m kache dèyè yon bout mi kote misye ap pale a. M tande misye di, Komisè nèg yo chita la a! Nèg yo chita la, yo chita e gen k ap fimen bòz, gen k al dòmi, gen k ap bay. O, m pa fè ni de ni twa m sòti deyò a. Pandan m sòti deyò a, m montre misye m la, misye pran tan l fèmen telefòn nan. M di misye, ban m telefòn nan. M di misye, kòman w fè w ap bay komisè Woje kontwòl sou nou pandansetan nou menm nou pa pe gèt ba w detwal mil dola? A chak fwa misye bay komisè Woje kontwòl sou nou, Komisè Woje debake, Komisè Woje ba l mil goud antanke yon nèg k ap fè gratè. Komisè Woje ba l mil goud. Sa mil goud ka fè pou yon nèg k ap ba w gratè pandansetan l ap riske vi l depi yo jwenn li y ap touye l? Lè l di men mil goud Komisè Woje konn ba li, apre Komisè Woje te vin ba l yon moto, m pa konn si moto a e moto vòlè, si e moto pa vòlè. Apre, misye di m li ka mennen m pran Komisè Woje. M pa fè ni de ni twa. Met misye nan bakòp mwen, n al kontwole kay komisè Woje aprè n tounen. Men kòm etan done, komisè Woje li menm, pou li menm, li panse ke li lib e libè, e mwen menm depi m bezwen pran l m pa ka pa pran l. M pa chwazi touye polisye san polisye a pa anmède m. M pa t touye yon polisye, m te touye yon gratè. Men polisye a ou te wè m te kanpe m te fè l ap chante a, se paske. Neg sa yo lè yo wè jwenn moun men kit moun nan te inosan kit li pat inosan yo maltrete moun nan se sak fè m te fè ti entèvyou sa avèl m tap tchuip ansanm avèl aprè m te voyel ale wi m te voyel ale Men eske se selman li menm selman? E sel li menm sel misye m te fè ti entèvyou avèl aprè sa mwen pa konn ankenn polisye m fè ankenn entèvyou ansanm avèl. Ok banm di w eske kòlèg pa gen ni madanm ni pitit? Kòlèg gen madanm li gen pitit. Men eske ki eske madanm ou konnen tout sa wap mennen yo? Non monchè, yon fanm geto, yon fanm geto tankou ti fanm wap swiv ansanm avè yo, yo ka konn sa wap mennen. Men ou ta kite madanm ou a pitit ou konn sa wap mennen? E pa tout fanm kap asepte avè w non frè m. Men madanm ou pa Ayiti? Madanm mwen pa Ayiti. Madanm mwen Ayiti. Epi ou di konsa li pa konn sa wap mennen? Madanm mwen Ayiti pitit mwen Ayiti li pa ret anba vant mwen menm. Men m panse ke rezo a la kanmenm li ka li ka li ka wè e lap tande paske bagay yo sou rezo a. Tande li wè lap tande se vre li wè li tande vrèman vre men lèm vini ok ou pa wèm vin a zam lakay mwen e ou pa wèm vin a yon pakèt nèg lakay mwen Yo di w cheri, m di, ah! Cheri ou pa bezwen okipe w. Nèg yo ap fè pawòl, ou konnen bouch jounalis se konsa yo ye. Dèske yo wè ke m byen fre, m byen abiye, yo pa ka di kotwòl ki travay m ap fè. E jis fèl men ou pa konnen mauri se moun lòt bò kap okipel se fanmil kouzenl ras ou pa konnen e konsam ye ou ann. Ok men poum byen diw raplew ke entèvyou sa li kapab tandel men e lè ke li vin e lè kel ta rive tande entèvyou sa donk swa kel ta bon tande. Lèl arive tande lèl arive vin tande entèvyou sa li ta bon tandel mtap di cheri son jounalis kite relem si l t ap pale ansanm avè m. Kounye a l te bezwen konnen si m bandi, si m pa bandi. M pale ansanm avè l. Men èske Manno pa janm ban konsèy? Swa pou kite sa w ap fè a? Non, li pa ka ban m konsèy pou m kite sa m ap fè a. Li toujou di, Cheri. Ou dim ou pa lan anyen pridan pridan wi paske vye tounen m tande yap site non sou radyo sou rezo sosyo humm pridan wi. Ok banm di kòlèg eske jodia la ou prè pou mouri. Yeah m pap baw manti wè jodia la. M prè pou m mouri pou peyi m. Non pa di pou peyi a paske e sa kap pase nan peyi a ki koz majorite ayisyen pa kapab viv byen ou se youn nan moun ki kontribiye. Sa fè m se youn nan moun ki kontribiye paske m gen zam lan menm men zam pam lan pa fè moun abi non. Non ou ka toujou di ke l pa fè moun abi. Men pa kont li ka fè moun abike ou pa konnen. Ahh ok, m pa kont sa w di a. Pou ka fè moun abike m pa konnen. Ou konnen ke l fè moun abi. Ou konnen paske, bon m di w byen, admeton ke ou ta pran yon moun ou kidnape l. Lè ke ou mande l de twa kat, de twa kat, de twa kat san mil dola, epi moun sa pa gen mwayen pou l ba ou. Epi moun sa ap soufri. Non monchè, Pa fè sa monchè Mpap janm sòti mal pou yon moun bagay m fè sa monchè Depi ou wè m pran yon moun ou mèt konnen moun sa ka ban mwen l. Sa pako janm rive w kidnape yon moun ki kòb ou mande l paka ba ou l? Non sa ka rive gen dwa gen yon ti alye ki pran yon moun li ban mwen l kenbe pou li paske li pa vle pou lapolis vin pran l nan men l. Lè moun sa rive devan m, m gen dwa rele m di, A, moun sa a pa an mezi mwayen ekonomi pou l ka jere w sa pou l ba ou a, voye l ale. Yo gen dwa di, Non, nèg li te sòti lan lari, fò l pran yon ti bagay tou piti lan men moun nan, apre pou l voye moun nan ale. E konsa, men. Gwo koz. Api la fini tou lèm met pye m sou yon sòl m fè yon bagay, bagay la pa ka pran 2 jou ni 3 jou. Ay m konn sa m bon mwen menm. Ok. Antouka kòlèg e deja map diw mèsi men avan ke ou ale mwen ta renmen ou di peyi a kèlk di peyi a di peyi a sa ki sou kè w paske peyi a bezwen yon chans pou li fonksyone byen sitou pou kwadèboukè. Li bezwen yon chans pou li fonksyone byen, pou ti machann yo pran lari alèz, pou elèv yo al lekòl, pou kidnaping nan sispann. M konnen ke se pa sèlman ou menm ki koz nan sa k ap fèt la, men ou se youn nan moun ki kontribiye ladan l. Men m kòmèm ta vle pale avèk peyi a. M pa kont ou di m se youn nan moun ki kontribiye ladan l non, paske m gen zam nan men m tou. Men, fò w pa rann kont Leta peyi a kontribiye ladan l tou. Paske ki an fè lòt zam yo defwa yo konn bèbè? Pam lan li menm, sa vle di e pa zam li ye. Ok, sa k fè, Kòman fè w pa ka fè l bèbè tou? A kisa w vle pou yo fè l bèbè menm alafin? A kisa w vle pou yo fè sa? Lè nèg yo sot nan lari y al chache, sa y al chache? E pa lajan y al chache? A lajan pou fè l bèbè. Enben, menm jan yo fè lòt yo, lè w bèbè a lajan, fò pa mwen ta bèbè a lajan. Men bon m di w gin bagay, eske leta, leta dwe w yon kòb? Oswa se yon kontra li ye chak mwa pou leta ba w kòb la? Leta dwe m yon kòb, sa k fè l dwe m yon kòb, si l te mete e biznis nan peyi a, li mete travay nan peyi a pou ti jèn te ka ede tèt yo, madanm yo, pitit yo, E li pa gen okenn ti jèn ki t ap anvi manyen zam. Paske nèg la wè l ka gen detwa mil dola lan men l lè l fin travay pou l ka trip lè gen yon pwogram yon kote, li abiye l, li met trèt sou li l al nan pwogram lan. Ok, ban m di w yon bagay. An n pran yon senp egzanp. M se yon jèn, m se moun Kwadèboukè. Men mwen arive kite Kwadèboukè, mwen al nan yon lòt peyi. M vin gen ti mwayen. Èske w panse m ap janm al pran chans, al envesti Kwadèboukè pou m fè biznis? Swa mete yon antrepriz pou m bay jèn travay. Janm wè kwadèboukè ap fonksyone la. Andy, Paske jan w wè l ap fonksyone a, men kwadèboukè pat konsa. Andy, Enben se sa m ap di w, donk pap janm gen yon moun ki pral envesti vrèman pou l fè biznis Ayiti pou lòt moun travay. Andy, Li ka fè l monchè. Menm jan yo fè, tande, tande granmoun, tande. Eske ou pa konn rete ou tande lot zone ki gen baz yo poze fwet. Wi yo poze fwet. Ebyen men lè yo poze epa lajan k bay. Men m pa bon m di w byen m ka konprann lè yo poze se lajan ki bay men raple w leta pa gen yon kontra ansanm avè w pou l ba w kòb si tout fwa ke pa gen travay nan peyi a se paske peyi a mal fonksyone paske w ap gade tout ti jèn tout moun yo vin fè biznis sendomeng lòt peyi yo pa fè l ayiti. Paske yo met nan tèt yo si ou konnen yo gen mwayen, w ap vin kidnape yo, w ap pran kòb la nan men yo. Men olye de sa, yo al envesti yon lòt kote men si pa t gen kidnaping. Tande, ki sa fè yon nèg gen dwa kidnape yon moun ki gen kòb? Konnen ou pral di se paske l pa sèvi, men raple w moun nan pa dwe w. Moun nan pa dwe w, men si w gen lajan, fò w ka kreye yon bagay, kreye yon bagay pou bagay sa li menm pou ka jwenn de twa ti jèn ki. Li vin rantre ladann ki bagay. Imajine w ap gade. Nèg yo desann kafou marasa. Yo tire chofè moto yo boule yo. Ki imaj ou mete devan lòt yo la? Se pa yon sèl yo fè sa, se plizyè. Ki imaj ou mete devan lòt yo? Men lè w ap pale de nèg, ki nèg? Nèg blende yo, nèg ki lan blende krèm yo. Men èske se lapolis yo ye oswa bandi? Oh bandi bandi la polis wi la polis ki andan blende a wi la polis li pat gèt te gen antre bandi a bandi non pou yo ta met bandi lan cha se la polis menm kap fè patwouj Ok men moun yo touye yo eske se pa toute baz 400 mawozo oswa ti solda ki nan baz 400 mawozo. An pou ta touye nenpòt 7 moun 7 nèg plis ke 7 chofè moto avèk tout moto yo boule yo sa vle di 400 mawozo tou gen plis tout tout tout e e antèn sa yo atè a epi la fini tou 400 mawozo ta enbesil tou ta beze ba antèn e chofè moto pou ba antèn. Yo lè nou di nou 400 mawozo a baz nou pa mawozo vre non frèm. E m pa konnen se non an si tout fwa ke m ta kwaze avè w e konsa m tap rele l, ebyen mawozo nou ye e nou menm ki bay non an. Kòlèg banm di w byen, eske ou asepte pou yo ap rele w chèf gang kòlèg? Aa m asepte l, sa k fè m asepte l, m asepte l peyi m ap viv la ki fè m asepte l. Si peyi a te gen travay pou ti jèn te travay m pa ta asepte l. Men lè wap m pa banm diw byen lè wap pale de travay bro sa vle di travay la fòk se yon moun ki gen mwayen ki pou mete l men moun ki gen mwayen yo pap janm al pran chans pou al ayiti al envesti ayiti premye pa se ou k pou fèl sispann avèk kidnaping nan. E sak te envesti yo anvan? Ebyen bò sa yo fè bò yo kite yo bay vag yo kite peyi a yo al viv lòt kote. Ebyen, yo ki deja konnen si yo, ou konn sa bèl la, si yo vin la jodi a la, yo jere baz 400 mawozo, lòt mwa baz 400 mawozo pral vle pou l tounen ankò. E si l tounen yo pa ba li, la li gentan bon pou mouri, li gentan bon pou kidnape. Lè sa li oblije kite zòn nan, men si nou sispann avèk kidnaping nan, zòn ap fonksyone byen pwòp, ap gen biznis, lekòl ap ouvè, tout bagay ap ok men. E pou byen di w pa kont, e pandan w ap pale avè m nan la, w ap fè ti entèvyou sa, m ap tou pwofite fè w konnen ke mwen mande pou moun ki rete sou do mòn Ebenezè yo retounen lakay yo. Pou sa ki ki pa vle retounen lakay yo, pase e pa tout moun ki ka jere tansyon kout bal maten, midi e swa. Je de jan bagay yo vin dejenere la e yap yap chwa yap chache gen yon gadyen pou yo ka mete veye lakou a pou yo paske m aprann ke gen plizyè lakou ki kase lan lin bò ebenezè a ok. Men kounya la lè moun sa yo lè moun sa yo tounen lakay yo eske moun sa yo pap viktim de sa kap pase anba swa lè gen echanj tire avèk lapolis oswa kidnaping lòt bagay. Non tem di w e lèm di yo tounen lakay li epa pou jan de bagay sa yo paske mwen menm poum byen di w. Zòn Ebeneza e sou bò m lan l ye. E menm lè zòn Ebeneza pa t sou bò lin mwen an, e li ta sou lòt bò a, moun yo pa ta. Tande, tande, tande, tande. M pa bezwen pase plizyè chimen avè w. Moun Kwadèboukè pa va, pa ka viktim nan, nan afè kidnapin sou konsyans mwen. Paske si m nan Kwadèboukè, moun Kwadèboukè pa ka viktim, se mwen k pou ba yo sekirite. Pa ka rive yon lòt moun lòt zòn. M gen dwa ba l? Mwen pou byen di w, mwen menm m pa itilize bay kidnapin. M ka detounen de twa kamyon la, m fini. Men kòmsi, lè ou pran kamyon sa yo, kisa ou fè avè yo menm? Èske ou ede moun nan zòn nan avè l oswa ou kenbe l pou kont ou? O! Ti kamyon e machandiz li gen ladan l map bay moun ki pa genyen men si kamyon an e lòt bagay li genyen m negosye avèk mèt kamyon an pou l vin pran machandiz li a tout kamyon l. Ok. Men, dènyèman la te gen yon gwo gè antre ou menm avèk Lanmò San Jou. Se te pou ki sa? M kwè nou te goumen, te gen zam rale. M, non. Ce soit jamais dans ma vie. Men m kwè te gen tire. Lanmò San Jou son. Lanmò son jou son chèf li ye son wa li ye nan e lè fini tou menm lè lanmò son jou pat pat nan 400 mawozo li te nan yon lòt baz alèt de son wa li ye son chèf li ye m pata ka janm rale zam sou li kòman pou m ta fè rale zam sou lanmò son jou pou m tire sou lanmò son jou e kisa m ye m se 400 mawozo sa ka rive m pa reyaji menm jan a nèg yo nan. Ok. Paske nan nenpòt sa map fè m toujou bat pou m met moral mwen a 1. Lè w monte m desann. Ok. Antouka kòlèg e nap di w mèsi anpil menn paske w te chwazi patisipe ansanm avèk nou nan entèvyou a. Men kanmenm avan ke ou ale, m ta renmen w di e popilasyon moun kap gade w yo menn yon dènye bagay menn avan ke w ale. Bon dènye bagay m ta fè yo konnen ke E avan m pale a popilasyon fòm pale a lapolis. Bagay m ta vle di lapolis ke nou pa gang. Nou pa gang, nou la pou n pwoteje e sèvi. E lè n ap fè operasyon nou, pa kraze kay malere yo, pa kraze kloti malere yo, pa fè malere yo abi. Paske m konnen gen lan nou menm la e lan fèm kay nou ye. Chèf de lapolis la li menm, li gen pisin li nan lakou l, pil chen dòg li, pil zwa l, pil pan l, pil flè l nan landan lakou l, menm krache n pa ka krache. Pandansetan li menm l ap byen bolozo avèk madanm li, pitit li, nou menm menm nou nan yon vye kay antò l gen dwa y anfème l anfème l, pantalon l an mounda nou ap chire Menm gen de fwa e koud nan koud li a fil. Gen de fwa tou lan yo menm se chofè moto a ki konn pral depoze yo lan komisarya ki rantre lan sòl. Lè li touche kòb sòl la t konn prete yo kòb sòl la e de fwa yo menm remèt yo pa ka remèt li menm. E pou ki sa ke yo chwazi reyaji ansanm avèk pèp la konsa? Lè w antre lan yon zòn w al fè yon revyasyon e bandi w ap chache, chache bandi. Met grenn nan moun dò w, desann cha a, chache bandi. E pa pede pete bal lan zòn lan. twouble lapè piblik, avèm avèk bandi, anpi pou n di e bandi n ap chache. Fè pye w met atè yon moun w ap chache, met pye w atè anpi chache moun nan, ou ka met lapat sou moun nan, se metrize w ap metrize l ou metrize l, se tire w ap tire l ou tire l. Men poukisa sa kay pèp la gen ansanm avè w, n ap kraze kay pèp la, n ap kraze l vin ak gwo bako leta. Aba, aba mouvman lapolis, sa e mouvman gang li ye, ou an, nèg k ap chache vòlè, nèg k ap chache fè moun abi, e mouvman gang li ye. Ou byen di w e pa tout gang. E pa tout gang kap reyaji nan mòd jan lapolis ap reyaji a la. Ou wa imajine w gad sa yo te fè kafou micho, yn abako lodè kraze kloti. Imajine w! Sa ka rive gang nan kanpe deyò yon mi lap frape ansanm avèk lapolis la lap fè kout bal. Eske mèt kay sa ka di gang lan deplase w la pou lapolis la pa vin bal pwoblèm lèl sot la? Li pap ka dil. Eske si lapolis la kanpe dèyè kay moun nan tou lap frape a gang nan? Eske mèt kay sa ka di lapolis la. Deplase w la, pa vin fwa pa nèg yo la, ta lè lwa ale pou nèg yo pa vin tire tire l. Li pap ka di l, Enben poukisa ke lè lè w fin lè w fin goumen avèk nèg la, ou chwazi pran bako lodò vin kraze kote nèg la te kanpe a, ou vin kraze ou vin kraze a, makak w ap fè? E makak w ap fè? Ou kraze la nèg a janbe la, ou kraze la nèg a janbe la. Kounya la, w ap mache kraze tout peyi a nèt. E pandan se tan w pap kapab. Ou pap ka kraze peyi a. Kòman pou kraze peyi a? Pa gen yon gwo otorite ki pi sou tèt ou pase pase w? Kòman pou kraze peyi a? Ok, e kounye a kisa wap di e. Imajine w, imajine w, imajine w, ou panse ke ameriken oubyen peyi kap vann nèg yo zam e e dwòn a dwòn sa k tire anlè sa, ou panse yo tap janm vann nèg yo li? Yo pa enbesil monchè, bon yo wè kòman nèg yo ap reyaji avèk pèp la anpi yo pral vann nèg yo zam sa? Bon m kwè se On drone on drone ki tire anlè ah on monsonj sa on pawòl. M kwè se menm peyi sa toujou ki bo zam tou si m pa twonpe m. Kòm e an palan de peyi kap vann nèg yo zam nan. Wi e menm kote tout soti wi. M pa konnen sa e ou. Non kounya ou pral dim e se konnen m bezwen konnen. Enben, zam mwen anba mwen m kote l sòti non? E wè m wè yo nan menm wi. Kòman wè w wè l? Kòman se wè w wè l nan moun lan? Li disparèt li vin tonbe nan men w oswa? Alèz. Ebyen ok freo, antouka men e di m non kounya kisa w ap di m? Epi pou pèp, yeah, popilasyon yo menm sa m ap di pou yo, m ap fè popilasyon an konnen. E Jan bagay la vin dejenere lan kwadèboukè a epa mwen menm paske nèg mwen yo poze tèt frèt e pou moun ke ki pral tande sa map di a yo ka yo ka rele w yo fè w konnen ke e Jan bagay la vin dejenere a epa kòlè sa ka rive moun nan pè rele w pou l di w sa paske gen dwa gen gratè ki kanpe bò kote l kap tann lè l fin di w sa pou l vin di. Nèg ki ki koz sa ou vin di w sa ou vin di nèg la sa konna konna nèg la li gen dwa pè pou l pa mouri li gen dwa pa pè pou li pou l rele w pou l di w sa men pou moun ki ap tande m yo m panse ke si pou sa p viktim yo yo ka di w Gen gen de bagay kap pase la nan kwadeboukè la ya epa baz kòlèg la Men epa epa kòlèg ki nèg fèl kòlèg. kiyès ki fèl kiyès kap fèl menm epa kòlèg. Oh m pa ka di w kiyès ki fèl non bòs mwen m konn tèt pam m pa konn tèt moun. Men se nan kote se se se nan zòn kote wap dirije a sa ap fèt men m panse ke kanmenm ou e ou konn Se kiyès nan ki zòn kote map diri se nan zòn kote map dirije a men epa sèl mwen menm ki gen baz nan zòn nan monchè. Non, m panse si tout fwa ke baz 400 mawozo se li menm ki mèt kwadèboukè, si gen yon bagay ki fèt ki mal, 400 mawozo sipoze deplase pou yo al konnen ki sa ki sa k koz, sa k koz sa pase. Non, si gen yon bagay ki pase ki mal, e pa 400 mawozo ki pou rele pou al deplase. Non, se nou menm ki dirijan an, paske lapolis pa ka antre anba, pa gen okenn moun ki ka antre anba. Non monchè, la mwen ap deplase pou l al konnen ki sa k pase, ki sa k pa pase. Mwen pa ka di e mwen k pou deplase, Non, depi, paske e pa bon mwen m k di w, ba w depi nou anplèn di m, nan. depi m di se ou, depi m di ou menm, se toujou baz 400 mawozo, paske se avè w m ap pale. Wi, depi ou di se, depi ou di mwen menm, ou di baz 400 mawozo, men Alèz. 400 mawozo pa gen yon sèl chèf. Gen bawon plèn, gen chèf, gen, gen premye, gen dezyèm, gen twazyèm. Sa vle di bawon plèn nan se pa li menm ki chèf la? Bawon plèn nan li menm se li menm ki wa. W ap gade imajine w, anba pikan gen yon bagay k ap dewoule la, de a fè kadejak, fè kadejak sou moun, antre lakay moun nan, fè kadejak sou moun nan, bat moun nan. Konprann? Men sèlman m konnen, plent ki vin jwenn mwen ke nèg anba pikan ap plede fè kadejak sou moun. E dezyèm plent ki vin jwenn mwen ke nèg djaboul avèk nag marasa ap fè reyinyon pou yo fwape Doudoun. Bon se pou mwen depi demen yo ta sipoze kòmanse fwape l anpi pou moutre nèg yo kòman bagay yo ye. Men lè sa, kwadèboukè pral cho kounye a, men pou n arive sa. Non li pap cho, m ap fè sa pou m fè anpi n pou pran blòk la. An sòti m djaboul, m rantre big bwaye. E wè sa ou te vle m fè l. Ok. Epi m di nèg yo toutotan yo poze m poze. Men toutotan yo fache m pi fache pase yo. Epi m pa gen pwoblèm bal m pa gen pwoblèm zam.